Rete konekte ansanm avè nou, enfòmasyon ak detay yo se pou koulye a la. Bonjou bonswa tout moun, nou an dirèk nan vil Gonayiv kote paran, fanmi, zanmi ak polisye deja nan komisarya a, yo anvayi l ak bandwòl, y ap mande revandikasyon. Epi jistis pou 6 polisye ki te tonbe, yo mande pou leta prese prese ba yo kò yo pou yo kab fè fineray. Men fòm di n tou nan Lyankou bagay yo sanse dejenere, se aprè lapolis, swat ki genyen BLTS ladann yo tou, selon enfòmasyon yo, yo ta debake pou byen ankò vanje lanmò 6 polisye ki te tonbe yo, yo arive touye 8 malere kote yo ta twonpe 2 sib yo ale Lyankou olye yo ta rive nan baz bandi Savyen an. Men sepandan, dènye detay yo konfime efektivman, yo, polisye yo kanpe, yo di pap gen chanjman nan tèt direksyon depatmantal la toutotan yo pa jwenn revandikasyon yo, ni tou yo pa jwenn kò polisye yo, epi pou Leta ta kanpe di yon bagay pa rapò ak sa k pase a. Medam, Mesye, nou jodi lendi 30 janvye 2023, nou an dirèk nan komisarya Gonayiv la, Fabio Collecte Sofia TV 83, ann al koute epi gade tout sa k ap pase pou kwè li la, Bagay yo sanse dejenere, vil la leve an mal makak, se fanmi, zanmi ki pran lari a kap mande jistis pou frè dam yo ki tonbe nan jou k te pase yo la anba bal bandi savyen yo. Nou kapab di pou jounen lendi sa, vil Gonayiv li menm li leve on jan mouvmante swit avèk mouvman polisye yo nou konnen ki derape pou yon dezyèm fwa pou maten an. Kote ke yo kapab remake yo ekspoze foto simetye ki te sanse al nan operasyon yo ki pèdi lavi yo nan nivo Lyankou. Nou kapab remake anpil moun ki sanse mache devan komisarya a, de minit ke n ap pale a la, pou kapab pote solidarite yo bay polisye yo ki sanse jounen jodi a ap reklame bon jan kondisyon travay nan nivo. Enstitisyon lapolis la nou konnen ki sanse twouve li nan sitiyasyon difisil. Jiska prezan nou kapab remake selon bandwòl nou wè ki ekri kote yo fè konnen men leta ayisyen livre polisye yo kote yo mande men materyèl. Sa ki ekri nou wè ki devan komisarya kote yo mande bon jan materyèl pou kapab. men pèmèt genyen bon jan operasyon ki fèt nan nivo site endepandans lan, patikilyèman nan zòn Lyankou. Nou tou genyen avèk nou Boutchou, li menm ki sanse prezan nan kad manifestasyon k ap fèt bò kote polisye yo. Boutchou, sou Pyramid FM, jodi a, ki sa k motive prezans ou nan lakou komisarya Gonayiv la? Bon jodi a la ke m panse ke polisye yo gen yon vi menm jan avèk tout moun ou konprann paske lè vi yon polisye detwi se vi yon vi ki detwi se yon bagay ki presye jodi a m panse si polisye a la se pwoteje e sèvi jodi a yo rive asasine l nan eta sa m panse se nòmal nou menm popilasyon an l te konn ap bay sekirite. Se nòmal pou nou pote kolaborasyon nou avèk polisye yo, avèk ITMO yo, avèk tout popilasyon an jeneral. E non plis tou, ou konnen mwen toujou nan bagay ki pozitif yo, mwen pa nan bagay ki ilegal. Paske sa k ap pase polisye yo la a, jodi a pa gen lòt bagay, pa gen wout pa bwa. Ariel Henry pa gen lejitimite pou wobinèt san sa ap koule nan tèt peyi a. Misye dwe ale. Jodia la, nou motive pou n akonpaye popilasyon an. Nou motive pou n akonpanye polisye yo, udmo yo avèk tout popilasyon an san kanpe. Ou nan komisarya a, ki sa konsèy fè lansman an? Jodi a nou vin pote solidarite n bay polisye yo. Nou vin pote solidarite n nou soustif avèk fanmi polisye yo ki tonbe. E a donk jodi a nou vin jete yo kòdoleyans e nou vin pote prezans nou kòm sipò. E jodi a tou nou vin kondane Donk e sak pase nan prizon sivil Gonayiv lan kote ke genyen e pli de yon ventèn de polisye prizonye ki mouri e pa yon egzekisyon somè ke komisè anti gouvèneman an ki se chèf e donk e prizon an donk leta dwe bay eksplikasyon nou wè gen plizyè jounalis ki pozel kesyon pou kel reyaji sou sa nou wèl pa reyaji jodi an nou vin di popilasyon an se pa sèlman polisye yo viktim. Polisye yo nou konnen ki sa se vreman ki pral demare avèk yon militè nan mobilizasyon pou kapab mande otorite yo nan leta pou pèmèt ke yo ba lapolis yo, polisye yo bon jan materyèl yon fason pou kapab konbat gang sa genyen li menm. k ap mete dlo nan zye popilasyon an sitou jounen jodi a la nou remake polisye yo yo menm ki sanse genyen bandwòl kenbe nan men yo alòs epi popilasyon an li menm ki sanse reponn prezan maten an pou kapab vin pote solidarite yo bay tout moun yo nou konnen ki jiskaprezan. pral pran lari a, pral sòti nan nivo pòtay rantre komisarya a, kote popilasyon an li menm li sanse akonpanye l. M pa konnen si w gen kesyon, Alan. Bon, kesyon m ap poze w, èske ou wè wo deta majò yo oubyen alatèt komisarya vil Gonayiv oubyen direksyon depatmantal la prezan maten an? Nou pa remake prezans wo eta majò ki nan nivo depatman Latibonit. Tou senpleman ou kapab remake prezans polisye Iwo yo, yo menm ki sanse reponn prezan epi an inifòm epi tou nou kapab remake popilasyon ki sanse veye prezans yo pou kapab al foule beton an pou kapab kontinye mande leta ayisyen akonpanye polisye yo. e ki twouve yo nan gwo difikilte pou kapab jwenn bon jan materyèl pou kapab konbat gang yo. Nou gen Leandre Louissaint ki menm ki se youn nan responsab sektè sendika waf. Leandre, ki sa k pou di de plis sou radyo Pyramid? Bonjou, tout dabò nou salye nou pou travay ke n ap fè nan vil la nèspa se pa nou menm ki sou pòs sou nou menm jounalis yo jounen jodi a nou pa konn kote ke nou ta fini a ou si vle mesaj la se ekri ki bon pou nou jounen jodi a sak poti vle men e prezans nou pou nou pote sipò nou bay avèk lapolis pa rapò a sa ki pase semen dènyè a. E se pa sèlman semèn dènyè a non, pase nou sonje a Pòtoprens dega k ap fèt sou polisye yo. Pase yon peyi pa konn fonksyone san fòs legal. Sa vle di nou menm nou kondane zak malonèt sa. Sa vle di nou wè an reyalite ke wè sistèm sa si yo pa ranvèse sistèm nan sa vle di pa gen anyen serye k ap regle. Se sa k fè nou menm nou la nou dekonsè ansanm nou menm nan sendika wap nou dekonsè ansanm avèk lapolis sa vle di Pou nou mande jistis pou 7 polisye yo, ikonpri sa tou ki a Pòtoprens, y ap touye tankou bèt, se chyen k ap manje yo. Nou resi deplore tout bagay sa yo e se sa k fè n ap mande pou mouvman kenbe la nètalè e sistèm nan voye l ale pou nou vin pou yon lòt chanjman. Se chanjman n ap mande. Paske toutotan ke dirijan malonèt sa yo, vye boujwa santi sa yo, vye politisyen malonèt yo, se yo menm jounen jodi a ki mete nou nan sitiyasyon sa. Se sa ki ekri nan nivo bandwòl yo, tout tan kò polisye yo pa antre nan baz, p ap gen nouvo DDA. Se sa ke nou kapab remake men ki ekri nan nivo bandwòl yo nan minit ke n ap pale a la, Alan. Nou prale kounyela a nan Lyankou, nou pral jwenn konfrè nou Placide. Ay prezan Dye ki pral di nou kòman komilyon kou leve piske se la e sak te pase an lanmò 7 polisye yo Placide bonjou kòman w ye kòman lyon kou ye maten an. Tout zanmi oditè radyo pyramid FM yo donk son plezi maten an pou ke nou kapab enfòme nou kòman komin lyan kou li leve pou maten lendi 30 janvye 2023. Alò, swit avèk rimè ki t ap sikile oubyen dè mesaj vokal k ap sikile atravè rezo sosyo yo, donk komin Lyankou maten an li leve vrèman paralize, sitou transpò an komen an nou kapab di totalman paralize, pa genyen kamyonèt k ap fè swa de Lyankou oubyen de Vèrèt rive Pon Sonde. Nou konnen abityèlman ti bis k ap soti Pòtoprens yo, yo pa fè liy nan tou. Gen machin egzansin yo prèske se yon transpò an komen ki totalman paralize otan mò. Se ra grenn chofè taksi nou jwenn k ap fè de ti pakou tou piti men se pa prèske kòmsi y ap travay paske onivo ponp a esans yo, yo youn pa louvri, nou konnen Lyankou ki konte prèske yon dizèn de ponp a esans, gen se gen sa ki fòmèl, gen sa ki enfòmèl. Yo youn pa bay gaz nan medsin wap pale la. An ski aprè avèk aktivite skolè yo donk tout pòt lekòl yo nou pa remake elèv lekòl nan lari ditou e byen ki byen bonè te gen kèk grenn men resanti direksyon lekòl yo yo fè retounen lekòl Bòreganis lan fèmen pòt li biwo leta yo tankou tribinal de pè Lyankou an li fèmen o nivo de BDS lan li fèmen. Donk pou li, donk sa yo pa fonksyone. Onivo de biwo eta sivil lan, prèske tout biwo leta yo, yo totalman yo fèmen. E onivo de magazen oubyen biwo transfè yo, bank komèsyal yo, tout sa yo, yo fèmen. Mache kominal lan, sanse, pa genyen moun prèske ladan li. Donk men se kèk grenn moun ou wè ozalantou lari an k ap eseye gade pou wè ki sa k ap vini vre dèke yo te anonse yo jodi an Lyankou ap tounen sann e pousyè donk moun ap eseye gade ki kote Pwomètè Men fò nou di tou gen anpil moun Lyankou ki kite vil lan yo kite vil lan sa k met tèt sou Dezam sa k met tèt sou Vèrèt gen sa k ale tou Borèl ki ale pou pi wo paske yo aprann ke pral gen yon masak Nou fòn di sak pase sitou vandredi ki sot pase la pou n pa ta di pèske se yon jenosid ke li an kou avèk dè polisye bòy e anti swat yo ki arive li an kou petèt yo te twonpe yo de savyen ki tiye prèske 8 moun nan popilasyon sivil lan e ki boule plizyè kay. Donk sa vin fè ke pou yo menm yo vin vanje frè dam yo men pou moun li an kou ki panse ke pa rapò a remè kap sikile yo ke polis yo ta pa dwe tounen ankò. Se swit avèk deklarasyon oubyen DG lapolis Francky an nou ap pale de Frantz Elbé li menm li fè, ebyen pral genyen operasyon tònad 1 k pral fèt sitou nan zòn kot bandi yo pou moun Lyankou yo panse ke Lyankou te sible nan sa k ap fèt lan e nan sa k pral pase an tou. Nan minit ke nou ap pale la a komisarya Lyankou an nou wè baryè prensipal la li louvri pa gen okenn polisye ladan li, pa gen ankenn moun ki ladan li. Mete de pèsòn oubyen de endividi yo pa idantifye ki kraze kadna retire chèn oubyen kote ke baryè a li louvri men pa gen okenn moun ladann. Rejwenn majistra kominal lan pou nou te kapab gen yon ide sou sa. E majistra a di nou tou ni li menm tou se konsa l aprann li tou, konsa l wè l tou. Donk nan minit ke nou ap pale la a li an kou, se prèske tout moun rete lakay yo. Gen de moun k ap reyisi aktivite yo pa ka ret chita lakay pou al chache yon bagay pou manje kanmenm. Nan kèk ra kote, yo kapab gen yon ti bagay pou yo manje oubyen kèk ti bagay pou yo achte pou yo manje. Prèske tout moun ret lakay yo, li an gwoup, li leve kòmsi youn ap veye kilè ak yon deblozay li menm pou l kapab met kò l deyò. Donk se konsa komin Lyankou li leve pou lendi maten 30 janvye 2023. Ok. Placide, avan m kite w ale, gen enfòmasyon ki ta di ke pa gen okenn polisye tou nan sou komisarya Tirivye la. Eske se konfime? Alò, sou prèske 3 komisarya sa ou prèske sou tout liy nan, tout polisye yo vide lè lye. Ni Vèrèt, ni Petite Rivière, donk tout polisye vide lè lye. Prèske tout liy sa ou, suivan sa konfrè nou fè nou pa, di kote de Petite Rivière de l'Artibonite, se prèske se vid nèt, prèske se kawo nèt. Donk si jodi a la on moun pa pridan, prèske jodi a, m kapab di si. Mesye bandi yo te vle, kòm yo gen machin lapolis nan men yo, yo te kapab fè pati wouj, donk nòmalman se tout le 3 komin sa yo. Jan ke m te kapab tande youn nan chèf bandi yo an palan de nou twòp, li di ke si y ap ba l komisè li menm ke ba l komisè paske polisye yo yo se pa sou travay. Donk si y ap bay youn komisè Senmak oubyen yo bay lòt la yon komisè Peti Rivyè oubyen komisè. Bèèt. Donk mesye yo gen lè prè pou yo ta kapab bride pòs la. Jiska mentenan, kòm gen chanjman ki opere osen de lapolis la nan depateman an, n ap mande èske pral gen rezilta e kisa nou ka atann de chanjman sa yo ki pote a si tout fwa se pa politik ke mesye yo ap fè. Jiska prezan, popilasyon n kapab di nan Ba Latibonit an patikilye, ebyen jiridiksyon Sen Mak e ki gen ladan li komin Yankou, komin Wèrèt e tout Divèd Latibonit e jiska mentenan popilasyon sa yo, Yo ap dòmi yon je fèmen, yon je louvri, paske yo pa gen okenn moun k ap voye je sou yo. Meri sa yo ki panse disfonksyonèl, prèske lajistis nou ta pa di disfonksyonèl, lameri, lapolis, prèske tout moun livre a yo menm. Donk, Leta santral li rete avèk yo menm pou yo kapab pran. Ebyen lè desizyon ki senpoz pou ke yo moun yo kapab twouve kontinite yo ki pati avèk okipasyon yo nòmalman. Dakò. Mèsi anpil Placide e n ap rete an kontak si ta gen lòt evolisyon nan pandan jounen an n a enfòme oditè Radyo Pyramid yo. Pa gen pwoblèm. Mèsi anpil. Nou panse ke n ap rete disponib si tout fwa gen evolisyon sou komin Lyankou oubyen vè komin Peti Site. Dakò. Vwala nou te ansanm avèk konfrè nou Prezan Dieu Placide ki tap ba nou plis detay sou kòman vil Lyankou ye maten an. Donk nou sot fè yon vire won sou Gonayiv, Senmak ak Lyankou. Nap fè w konnen ta deja gen 7. Sou komisarya nan peyi an polis yo kouri kite, yo abandone l, gen 4 nan Pòtoprens ki se pènye ke bandi Videlòm yo sakaje, kraze l, rapyetè, plat nèt, li pa egziste ankò, gen sou komisarya Matisan ki gen plis ke 2 zan depi polis te abandone li, sou komisarya Gravin nan k abandone, sou komisarya Site Solèy la tou polisye yo te abandone l. Nan depatman Latibonit lan, nou deja sou 3 sou komisarya ki pa gen moun ladan l, Vèrèt, Lyankou ak Ti Rivyè Latibonit. N ap vini nan lòt pwen k domine aktyalite an avan nou met yon bout avèk jounal spesyal sa a genyen premye minis la ayisyen an, Ariel Henry ki te pran lapawòl nan debi wikenn nan kote l te pale avèk polisye yo, li t ap eseye fè konnen ke yo pwomèt ak polisye yo yo pral fè tout dispozisyon pou reponn ak revandikasyon yo. Men, jiska prezan, gen anpil pwomès ki toujou ap fèt, men ki poko janm respekte. Nou pral envite w tande deklarasyon oubyen adrès alanasyon Premye Minis ayisyen an te fè vandredi swa ak pèp ayisyen an. Sa k ap pase la a? Nou pap pran l nan men pèsonn. Pitit pèp lan ki chwazi defann peyi a pandan ke lòt ap jete yo lòt bò dlo merite yon lòt tretman. Nou pa dakò e nou pap janm dakò. Manman, papa, pitit, frè, sè, kouzen, kouzin, frè dam, gouvènman konprann doulè nou e Abraham di setase. Yon gwoup sitwayèn ak sitwayen ki sèmante e ki gen pou deviz pwoteje ak sèvi, fò yo menm, anvan, gen pwoteksyon. Nan non gouvènman an, nan non tout pèp ayisyen an e nan non pa m, m ap eksprime kondoleyans mwen bay tout moun ki frape pa evennman trajik sa yo. M ap pran angajman. Leta a pran responsablite l anvè famiy viktim yo. Nan moman difisil sa a, kote anpil fanmi gen dlo nan je, n ap kanpe djanm, n ap mare ren nou e n ap di, Annavan! M ap di nou. Malgre doulè nou, fò nou pa twonpe nou d'advèsè. Fò nou pa bat sak pay la pou bourik la. Ensekirite k'ap vale teren an, fòk nou kwape l. N'ap mete tèt nou ansanm pou nou twouve pi bon solisyon an. Nou pap kite bandi tout plim, tout plimaj simen divizyon nan mitan nou. Gouvènman m'ap dirije pou yon ti bout tan ak lapolis, n'ap mache tèt kole pou tabli meyè kondisyon lavi nan peyi a. Nou pa egare, nou konprann. Nou konnen gen anpil koreksyon ki pou fèt. N ap chita nan tèt frèt, ansanm ansanm, pou nou korije kaye nou. Mwen mande chèf polis la e wo kowomandman an fè yon chita pale ak delegasyon polisye yo e fè m yon rapò nan 24 trè sou tout sa ki te pase yo epi fè m bon pwopozisyon. Annatandan, bò kote pa mwen, m ap fè yon CSPN e yon konsèy dè minis nan wikenn lan pou nou pran tout mezi nesesè pou zak sa yo pa repete, pou tout timoun retounen lekòl ak kè poze, pou tout moun, Ayisyen, etranje, k ap viv isit e tout misyon diplomatik yo reprann aktivite yo nòmalman. Chè konpatriyòt, malad la grav men gen remèd. Nou gen lespwa, nou gen kouraj pou nou janje peyi nou. Nan tèt kole, tèt frèt. Ayisyèn, Ayisyen, sa k fèt la nou ka chanje l, nou ka voye yon lòt imaj de peyi nou an. M ap repete l ankò, nan Ayiti n ap konstwi a, vyolans pa ladan l. Objektif gouvènman an se rasanble tout Ayisyen. Nan Ayiti nou vle a, gen plas pou tout moun. Zanmi pre kou zanmi lwen. Se nan move tan nou konnen kiyès ki zanmi nou tout bon vre. Prensipal revandikasyon polisyè ak polisye yo ki pran lari, se ba yo bon jan mwayen pou yo konbat move zangi. Nou vle kwè kout men nou mande a ap resi rive vrèman. N ap mete peyi a sou ray. Bagay lan pa fasil, men nou kwè viktwa se pou pèp ayisyen an. Nou t ap tande deklarasyon Premye Minis ayisyen an, Ariel Henry, vandredi byen swa bay nasyon an. Gen gen sòlda Fòs Lame Dayiti yo ki di yo menm y ap tann materyèl pou y al apiye polis yo pou yo konbat gang yo nan peyi an. Men jiskaprezan, sòlda sa yo fè konnen se se yon grenn fizi M one yo genyen e yo pa gen lòt materyèl pou y al atake bandi yo.